Video jodia la pou m pale de Widiana avèk K-lezo kap fè kap fè teyat sou entènèt la. Anpil moun panse se bagay serye yap regle, anpil moun panse se sa kap pase yo ap fè tout bon, se bon prank kap fèt. Poutan se fim kap fèt, se fim kap moute. M pral pwouve nou tout sa nan video sa. Si w renmen tit video a pa bliye klike sou like epi aktive klòch notifikasyon an pou pa rate youn nan video ke nou gen pou n lage yo epi pa bliye Kòmante pou di nou kisa w te panse de videyo a. Eske analiz nou fè a bon oubyen eske li pa bon? Dayè, janm pa achte figi lòt atis yo, se konsa pou nou pa achte figi m tou. Si m fè yon bagay nou wè analiz la pa bon, se pou nou kanpe nan figi m pou nou di l pa bon. Si nou wè l bon tou, fò nou ka ankouraje m pou m fè pi bèl analiz. Ebyen, jan nou wè l nan tit la, Kalezo avèk Widiana yo kontinye fè fo fim sou entènèt la. E yo fèk kare ap fè fo fim toutotan ke nou menm nou ba yo ankourajman avèk sa yap fè a. Pou yon moun ou fè it sou entènèt la, ou pa bezwen al nan fè buzz, ou pa bezwen al nan pale fè tenten sou entènèt la pou moun ka pou moun ka swiv ou. Si w bezwen fè hit, se fè bon bagay, epi tout tan fanatik yo ap wè w ap fè bon bagay, y ap swiv ou e y ap voye lòt zanmi yo al gade w. Men nou wè Kalezo li menm depi kèk tan ki gen yon foli 100 ka abòne, li ta renmen rive a 100 ka abòne, li pa wè lòt bagay pou l fè ke se fè grimas, fè tenten sou entènèt la pou l ka rive avèk 100 ka abòne a. Jan nou tout wè l sou entènèt la, li te chwazi l ap fè yon prenk sou Widiana, yon prenk planifye. E non sèlman sa tou, Widiana li menm li planifye yon prank tou li fè sou Kalizou, e m pral pwouve w sa nan videyo sa, m pral montre w kote se planifye yo planifye l. Gen anpil moun k ap di non sa se bagay reyèl, paske jan yo wè l fèt la, sa pa ka fèt, sa pa ka fèt konsa, se reyèl, se jan yo wè Widiana fè bagay yo, jan yo wè Kalizo fè bagay yo se reyèl. Poutan moun yo se de pwofesyonèl yo ye nan fè betiz, se de pwofesyonèl yo ye nan fè tenten, nan fè buzz sou entènèt la. e yo chwazi yon fason pou yo fè l ke pou tout moun ka wè ke se yon bon bagay y ap fè. E nou menm ki gen plizyè zye, nou menm ki ka wè bagay yo nan lòt ang, nou menm nou chwazi chache kot erè yo ye a pou nou vin montre yo ke se fi fo fim ke yo tout ap fè sou entènèt la. Kote premye fason ke nou pral pwouve w ke se fo fim y ap fè sou entènèt la, se paske w ap wè ke Tout prank Widiana fè sou Kalezo, tout sa Widiana ap di sou Kalezo, Kalezo reposte yo sou paj li, se yon fason pou l ka atire atansyon moun, se yon fason pou l ka fè plis vyou, se yon fason pou l ka fè lajan. Nou pap twò rete sou sa. Ann ale sou sa ki fè pale anpil la. Tout pale anpil la se depilè. Kale, Widiana te swazi bay Kalezo bwè dlo, dlo bòbòt li. E anpil moun ap pale sou sa, yo di Kalezo bwè dlo bòbòt, e Widiana fè Kalezo bwè dlo bòbòt, li pa ta dwe fè sa, gen moun k ap di li t sipoze fè sa paske Kalezo twò sesi, twò sela. Bon, m pral montre w kote ke se fo fim k ap fèt, kote ke se pa vrèman sa nou wè a, pafwa se pa sa nou wè a ki reyalite a vrèman, reyalite a konn kache. Ebyen jan wap gade video a la, lè wap gade video sa, lè w rive nan pati sa m pral montre w la la, eseye mete video a pou lonti jan pase pi lan pou ka wè sa m pral montre w la. Imajine w gade, gade gade byen wap wè. Pandan video a ap mache wap wè ke Widiana li menm, wap wè gon kote Widiana koupe video a, lè l fin met dlo a wap wè l kenbe plat la pi devan. Men lè l al rekole video a ankò, li kole video a avèk plat la pi dèyè. Si wap gade, gade byen wap wè. La l kole video a avèk plat la pi dèyè, ki bò l ki gen dlo a, wòl kole kole l pi dèyè. Sa a se yon erè ke l fè, paske lè w ap fè buzz la ou konnen ke tout sa w ap fè fòk gon fason ke moun ka twouve ke se makak w ap fè, ke se fo fim w ap fè, paske w pral fè moun, anpil moun kwè nan yon bagay ki pa reyalite, gade byen apre pou nou wè si sa a se reyalite. Fò n gen anpil moun k ap di bon, sa yo, gen anpil moun k ap santi sa a pa ase pou yo ta ta kwè ke se, se buzz y ap fè. Men imajine w ke Kalezo son moun kap choute video pou Widiana, kap ekri feyton pou Widiana depi kèk tan, pou se kounya pou ti sa ta al mete w nan zen. Ret swiv pou n wè. Bon mwen m ap m ta pito parye lajan avè nou ke aprè kèk mwa nou pral wè tout bagay aklè devan je nou, nou pral wè se buzz moun yo tap fè Moun yo bezwen popilarite sou entènèt la, moun yo bezwen atansyon, yo fon fason yo itilize nou men yo pran nou pou enbesil, yo itilize nou pou yo ka fè atansyon sou entènèt la. Sa fè mwen menm, mwen chwazi kote ki gen erè nan video a pou m vin moutre nou ke se fo fim moun yo ap fè. E sa k di a, moun yo fè, yo fin fè video a, yo rekole video a, e sa k pi dwòl nan bagay la ou ka wè se menm Kalezo ankò ki travay video a pou Widiana pou Widiana ka lage. Epi yo remete video a nan stil kòmsi se yon live yo t ap fè. Yo pran nou pou enbesil nèt. Imajine w, jan yon live ap fèt epi gen gen poz nan live la, gen koupi, epi yo di w ke se yon live yo t ap fè. Li ap fè, li fè prank lan live pou tout moun ka kwè ke se yon prank li fè. E lè w ap gade, w wè yon prank fèt live epi li gen koupi ladan l. E ou menm k ap gad video sa a, m ta swete w gen yon lòt refleksyon. Sa ou gad video sa kounya la fon kòmantè pou dim sa ou panse, eske sam re analiz sam fè a eske l bon ou byen ke se ou menm ou ka vin avèk yon lòt agiman. Se yon fason map map fè poum ka montre nou ke moun sa yo se de moun kap itilize pwòp non pa yo pou yo fè buzz. Men sak vin pi dwòl nan fè buzz la, se paske K-lezo li menm li pa konn kòman poul jere buzz, li pa konn kòman poul fimen buzz la, li pa konn kòman poul woule buzz la. Se sak vin pase la kounya la. Wap wè Widiana li menm li konn kòman poul pale avèk piblik la, li konn kòman poul antre nan sansibilite piblik la pou yo pran pou li, pou yo ta pale de li, men Kalezo li menm ki pa konn kòman poul jere bòz la, li fin fè bòz la, li pa konn kòman poul fimenn, epi sak vin pase la kounya Kalezo pa konn kòman poul ta atire piblik la sou li, kòman poul ta fè 100 ka ke lap chache a, paske 100 ka ki fèl fou a, 100 ka abòne kel bezwen fè a, li pa konn kòman poul ta fèl, poul ta fè moun yo rive sou li, ebyen Kalezo li menm ki vin wè bagay la twò dwòl, li moute se menase lap menase, Tandiske nan moman sa yo, se pa menase pou menase piblik moun k ap swiv ou a, li menm kounye la l ap chache yon atansyon nan ou, l ap chache yon sansibilite nan ou, ou menm fò w ka mete ke se pa fòt ou. Kalezo mwen m ap tou ba w leson sa jodi a Kalezo. Wè lè jan de bagay sa yo pase, ou pa dwe moute awogan konsa, ou sipoze bese w pou piblik la ka ede w, ka ka ka kwè nan sansibilite w, pou piblik la ka antre nan menm lojik avè w pou yo ka vin ede w, paske se san ka bon nou bezwen, Tout moun konnen ke tout sa wap fè la se pou 100 k abòne ok ou bezwen 100 k abòne ou bezwen gen plak youtube se pa konsa pou vini pou ap agase moun lè ou vin fè sa la fanatik widiana pap konnen ke se se jwèt nou nap fè antre nou kòm se kòkòt a figawo nou ye yo pap konn si se jwèt nap fè antre nou yo pral yo pral dezabòne avèw oubyen yo pap swiv ou men si w te mete nan sèzèbèt ou se pa fòt ou kòm si w te montre ke se ou pat fè sa tout bon vre moun yo tap plis rive sou ou. Bokalize ou menm si se bòz wap fè menm tou baw sa pou leson, nenpòt fwa sa ta rive w ankò, menpòt nenpòt lè ke ou ta vle fè yon bòz konsa ankò, toujou jwe nan sansibilite moun kap gade w la pou w ka atenn sa w bezwen paske. M pap tèlman pale anpil sou dosye sa paske dosye sa pa tèlman enteresan, se jis m te vle fè nou wè ke se moun yo se fo fim yap moute, moun yo se vye se vye bagay yap fè se pa yon bagay ki twò serye pou nou pa al pèdi tèt nou kòmsi pou nou al nan pran pran pran pitye pou kèk moun kap fè fo fim. Mari nou, moun yo, moun yo tout jounen yo ansanm epi yo menm sou entènèt la fè nou goumen, sa k, se sa m te vin, vle vin retire nan tèt nou. Mèsi avèk ou menm ki te gad videyo a. Si w wè analiz ke m fè a bon, w ap kite yon like nan videyo sa epi w ap kòmante. E si w wè l pa bon tou, w ap di m sa k fè w wè l pa bon, ki, e ou menm ki sa w panse de videyo a. Babay, randevou a se pou yon lòt videyo.